Nan moman la a gon sèl dosye kap fè aktyalite andedan peyi a. Se dosye ensekirite a. Finalman, gouvènman Ariel Henry an deside mete Wo Konsèy Tranzisyon Madan Maniga a o travay. Wo Konsèy de Tranzisyon an ki gen nan tèt li Merlord Hyppolite Manigat ki gen ladan l Pastè Calixte Fleuridor ak Laurent Sincère ki reprezante sektè prive a, ebyen nan moman an la a mesye dam yo yo gen bagay nan men yo. Yo gen responsabilite pou yo mete kanpe yon gwoup de travay ki pral genyen pou reflechi sou pwoblèm ensekirite, pwoblèm de terè k ap ravaje sosyete a e rive pwopoze yon sòti de kriz kote lapolis, CSPN, lajistis ka travay kòtakòt pou rive rezoud pwoblèm ensekirite a. Yon lòt bò genyen komisè Jean Ernest Muscadin ki pa sispann fè pale de li. Ebyen, yè komisè a li kontre avèk yon bandi ki ap opere nan yon gang Leyogàn ki genyen afinite tou avèk yon lòt gang nan Baradè, m pa bezwen di w sa k rive, ebyen monchè, bandi sa a, li pase alenfinitif. Men gen gwo detay pou konnen, e Komisè lan li pa t pran tan tou pou l reyaji sou fenomèn ensekirite sa a ki ap taye banda nan kapital peyi an. Bonjou bonswa ak tout moun, kòman nou ye? Se yon plezi kòm dabitid pou m avèk nou pou m pote enfòmasyon yo pou nou, trete enfòmasyon yo nan lide pou nou rete konekte ak Tout sa kap domine aktyalite an, nou konnen l deja nan moman an. Pwoblèm ensekirite a, li vrèman ap brase bil sosyete an. Granmoun kou timoun, fanm ansent, pa gon moun ki epanye anba bal bandi, pa gon moun ki epanye anba egzaksyon, malvèzasyon ke nèg ak zam ap fè. E nan moman an la, nou konnen l pètinamman byen, gang Vitelòm nan, Se youn nan band armé ki vrèman ap bay pwoblèm nan peyi an la, e sesi lè nap gade kantite espas jewografik, kantite zòn ke Vitelòm genyen lap dirije, kantite gang, kantite moun ki fè pati de gang Vitelòm nan. Vitelòm pandan lap frape nan Pènye, lap frape nan Tòsèl, lap frape nan Bodui, lap frape anba Galèt, lap frape nan Meyòt, lap. Vitelòm li kontwole yon pakèt zòn, yon pakèt lokalite andedan peyi an, sitou nan komin Petyonvil la. Donk pa rapò avèk sitiyasyon sa a, se kisa otorite yo pral fè? Depi kèk tan, e pwoblèm ensekirite a nou eseye poze li avèk diferan envite ki pase nan emisyon an, ki pase nan ribrik Lib Opinyon kote ke nou poze pwoblèm ensekirite an, pale de diferan altènativ ki ka genyen, de pwopozisyon ki ka fèt ki te ka ede leta, ki te ka ede otorite yo asime responsabilite yo, men pou otan pa vrèman gen anyen serye ke moun yo fè. E pandan semèn nan la, depi nan kòmansman semèn nan, minis jistis se bli pwofèt, l ap fè anpil pale, l ap fè anpil tole, pa rapò avèk deklarasyon k ap soti nan bouch li, pa rapò avèk konpòteman l, pa rapò avèk inaksyon yo tou andedan ministè lan, andedan CSPN nan. Donk n ap konprann e n ap ka poze kesyon, èske leta, èske otorite sa yo ki la a, yo gen. yo gen yon enterè vrèman pou yo mete sekirite andedan peyi a. Ebyen, gen dè ekspè an sekirite, de seri de moun ki ap travay sou kesyon sekirite, de seri de moun ki ap poze pwoblèm ensekirite an, ki finalman pral ede. nou konprann pi byen sa k ap pase andedan peyi an la a, ki pral ede nou konprann pi byen konpòteman de seri de gwoup ame, de seri de nèg ki gen zam nan men yo, nou pral ka konprann konpòteman yo. Imajine nou n ap viv nan yon sosyete, n ap viv nan yon peyi kote ke pa genyen asistans sosyal. E youn nan bagay, premye bagay ki mete peyi an kote li ye la an tèm densekirite, an tèm de terè, kote gon pakèt ti jenn gason ki avèk zam nan men yo, kote gon pakèt ti jenn fanm si yo pa gen zam nan men yo se toutè pou bandi yo, se toutè pou gang, jis paske yo bezwen fè lajan. Jis paske yo bezwen, yo gon enterè ekonomik, yo gon nesesite pou yo fè lajan pou yo ka viv, pou yo ka surviv. Tou depan de jan yo konprann lavi an. Men, moun sa yo se pa du jour au lendemain yo gen zam nan men yo. Yo pase nan yon pwen A pou yo rive nan yon pwen B, yo gon parcours, yo gon histoire nan sa ki gen pou wè avèk fenomèn de prekarite an, moun ki vilnerab, moun ki nan grangou, moun ki nan mizè, eksetera. Ebyen, premye enstitisyon andedan peyi an ki kontribiye nan sa n ap viv la kòm ensekirite, nan sa n ap viv la kòm aktivite teworis andedan la Repiblik Dayiti, se Ministè Afè Sosyal. Pou ki sa se Ministè Afè Sosyal? Èske w konn poze tèt ou kesyon pou mande lè w ap pase sou wout ayewopò lan, lè w ap pase sou Channmas, lè w plas Bwaye, lè w nan sou wout ayewopò lan, lè w fè wout ayewopò entènasyonal Toussaint Louverture lan, ou wè yon pakèt timoun nan lari, sitou nan stasyon machin yo. Sitou nan stasyon machin yo, kote ki gen grand frekantasyon, kote ki gen yon pakèt moun k ap frekante, kote ki gen aktivite ekonomik, kote k ap brase lajan. Èske w konn poze tèt ou kesyon pou mande, Ti moun sa yo ki nan lari kap siye machin pou kisa leta pa mete yo yon kote? Kote paran ti moun sa yo? Pou kisa l pi fasil jodi lendi an ou wè 10 ti moun, demen madi a ou wè 20 ti moun, mèkredi ou wè 30 ti moun, kisa leta ki Ki politik leta mete an plas pou akonpanye timoun sa yo, pou retire yo nan lari an? Paske chak nèg ou wè ki bandi jounen jodi an la a, ki ap jere yon katye popilè, ki gen yon kwen l ap jere, anpil nan yo pase nan lari an. Anpil nan yo se te timoun lari yo ye, se te timoun ki t ap fè lari, ki t ap siye machin, ki t ap chaje machin eksetera. Epi sa w tande a, piske pa gen ankadreman, Piske Ministè Afè Sosyal bliye yo, piske Byennèt Sosyal bliye yo, piske Ministè Planifikasyon bliye yo, ebyen sa w tande a la a, timoun nan li te sèt, uit an li te nan lari, li kòmanse vin adolesan, li nan lari an toujou, ebyen lè l kòmanse gen bon konprann, Ebyen se menm yo menm pi devan, se menm Izo sa a, se menm Ti Lapli sa a, se menm XYZ ki a yon moman de la dire nan vi yo, yo pral frekante avèk yon lòt chèf gang ki pral rantre yo nan mouvman an, yo pral pran grad nan gang nan, yo pral pran levèl nan gang nan, yo pral oryante yo e pi devan y ap vin yon gwo chèf gang. Chak bandi ki nan lari yo gen yon istwa. Chak nèg sa yo ki nan la ki gwo chèf gang, ki gwo bandi, k ap teworize popilasyon an, ki gen yon zòn l ap jere eksetera, yo gen yon istwa. E kiyès jounen jodi a ki kontribiye lè w ap gade reyalite an, ki kontribiye nan mete sa nou gen la kòm ensekirite andedan peyi an, se otorite leta yo. Se fanm ak gason k pase andedan enstitisyon yo ki pa janm fè yon mèrd pou jere timoun lavi yo. Anpil fwa yo pran timoun yo, yo mete yo nan sant dakèy, Menm jan sa ye nan sant dakèy Kafou an, kote ke jounen jodi an la gen timoun k ap mouri grangou paske Ministè Afè Sosyal pa fè anyen pou yo, ou genyen CAS ki pa fè anyen pou yo, ou gen Byennèt Sosyal ki pa fè anyen pou yo, yo pa pote manje, yo pa pote lajan pou moun yo fè manje pou timoun yo, yo pa fè anyen pou yo, y ap mouri grangou nan sant dakèy Kafou a. Ebyen, parapò avèk sitiyasyon sa a, Premye pwoblèm pou poze jounen jodi an, se kesyon anfan sòlda a. Nou wè, pandan ti tan sa a, nou pa vrèman konstate e kote ke gen timoun, anfan sòlda nan lari, eksetera. Men, imajine w an 2004 sou Aristide, sa te vrèman frekan. Epòk rat pa kaka, epòk mouvman rat pa kaka 2004, te gen anpil anfon sòlda nan lari. Timoun 7, 8 an, timoun 10 an, timoun 5 an ki a gwo zam, timoun sa yo k ap fè similasyon, k ap fè similak pou rive fè yo kidnape de seri de moun. Timoun sa yo anpil fwa, mwen menm epòk 2004, mwen gen de pwòch mwen ki viktim, ki viktim kòman, de seri de timoun ki rive sou yo avèk gwo zam gwo kalib, Zam nan bote timoun nan, zam nan pote timoun nan, men sa pa anpeche l gen gwo zam li sou li. E ou menm ki granmoun, ou pa konnen refleksyon timoun nan, ou pa konnen panse l. Dayè yon timoun kon sa, li gen lòd li. Si yo di l tire, l ap tire. Si yo di l aji, l ap aji. E pa rapò avèk sitiyasyon sa a, ki sa Leta te fè, ki sa Leta fè jodi an la pou retire timoun ki nan lari yo, pou anpeche ke demen bagay lan vin pi tris, pou anpeche demen bagay yo vin pi mal, bagay yo vin pi malouk ke jan yo ye la a? O nivo di ministè dè zafè sosyal pa gon merd. Men an nou pale kounye a de ministè de la jenès. Ou gon ministè jenès espò etc. Men e jèn ti moun sa yo ki nan gang yo? Eske gen yon politik piblik ki mete de konsè avèk CSPN, de konsè avèk ministè planifikasyon, de konsè avèk la primati, de konsè avèk ministè de la jistis, si o ka ou yo ta deside fè yon reyensèsyon pou yo ta di yo pral reyensere yo? Ki kote yo pral reinsere yo? Tout sa yo se yon ansanm de pwoblèm ki sipoze poze avan menm ke, avan menm ke gwoup de travay sa a ke HCT a pral mete kanpe an pou pale de pwoblèm ensekirite a. Avan menm ke yo anvizaje pote yon solisyon, fòk yo touche pwen sansib sa yo. Yo dou timoun jodi, granmoun demen. Donk, si w pa rive mete yon politik piblik an plas avèk diferan enstitisyon ki sipoze entèveni nan kesyon timoun, nan kesyon jèn delegan andedan larepiblik. Si nou pa rive jere kesyon sa epi nou pral panse rezoud pwoblèm ensekirite a, se vini avèk gwo zam, se vini avèk elikoptè, se vini avèk dwòn, se vini avèk blan eksetera epi nou pral touye bandi epi sa sa rèt la, ebyen n ap touye bandi yo, n ap gon yon ti lapè, yon ti trankilite de twa jou, de twa ane eksetera, men pi devan, pi devan abse a pral pete nan figi nou. Paske si nou pa rive rezoud pwoblèm nan depi anlè, si nou pa rive drennen pwoblèm nan depi anlè, depi anlè, bagay la ap vin pi tris, demen ap pi tris. E pa rapò avèk sitiyasyon sa a, ekspè an sekirite yo, lè w pran pa egzanp yon ekspè an sekirite tankou Pwofesè James Boyer, pou li menm li di w kareman ke Sa nou gen la a an Ayiti kòm pwoblèm ensekirite an, se yon ensekirite di nivo de defans li ye. Se pa sèlman yon kesyon de ensekirite de nivo jidisyè, kote ke lapolis pral mare bandi, pral arete bandi, ou pral mennen l devan jij, etc. Non. il faut que l'armée intervenu. Men, eske se Ariel, eske gouvèneman Ariel lan nan moman yo, nèg yo kòmanse konprann, nèg yo kòmanse tande, yo kòmanse wè. Paske, gen byen lontan, Ariel pa t janm konn egzistans lame Dayiti, men depi kèk jou la, Tout moun, tout moun ki fè pati de gouvèneman Ariel Henry an, moun sa yo ki nan tèt dè enstitisyon, nan tèt ministè ki gen vokasyon regalyèn, ki gen vokasyon pou yo entèveni nan kesyon de sekirite, tout moun sa yo son sèl bagay, lame dayiti, lame dayiti, fòk lame dayiti entèveni eksetera, fòk lame dayiti rantre nan batay lan, fòk militè yo mete pye yo atè pou yo rezoud pwoblèm sekirite a. Men, kesyon pou poze nan moman la a, ne faudrait-il pas, si vrèman nou bezwen rezoud pwoblèm sekirite a, nou wè enpòtans Lame Dayiti ladan l, èske pa ta, èske andedan tèt Ministè de la Defans, èske moun ki ta sanse, ki ta sanse la, èske se pa yon moun ki gen kapasite militè, ki genyen konesans militè, ki gen ekspètiz militè, ki gen dè ekspètiz an sekirite? Piske anpil enfòmasyon ap rive jwenn mwen kòmkwa Enol Joseph ki se minis defans, se yon medsen li ye. Èske w ka pran yon medsen pou mete l nan yon tribinal? Èske w ka pran yon avoka pou mete l nan yon klinik? Hein! Bagay sa yo parèt enkonpatib, e pa vre? Yo pa match! Wap pran yon avoka, wap mete l nan yon tribinal. Ou ka mete yon avoka nan tèt ministè de la jistis etc. Ou ka pran yon medsen, ou mete l nan ministè de la sante piblik, ou mete l nan yon direksyon ki afilye avèk ministè de la sante piblik, men ou pa ka switch. Ou pa ka voye youn nan lòt, li pap match. Ou pap janm ka jwenn rezilta. E jodi an, pa rapò avèk pwoblèm ensekirite sa a, Kesyon terreur sa ki gen andedan peyi an, nou bezwen l'homme qu'il faut à la place qu'il faut e se sa anpil moun pa konnen, se sa anpil moun pa konprann. Ensekirite an Ayiti an nan moman la a, se kòm si nou gen enpresyon li rive nan paroxysme. Sa vle di li touche, li touche dènye level lan, touche pi gwo pwen an, li atenn somè l. Anpil moun se konsa yo wè kesyon ensekirite a. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Sipoze genyen de strateji de defans, sipoze gen de strateji dentèvansyon ki dwe mete sou tab lan. Mwen menm ki t ap tande minis lan yè, minis jistis lan e m te fè nou tande l, pou minis jistis lan, operasyon Tornad lan se yon operasyon ki pote rezilta. Pou minis jistis lan, operasyon Tornad lan se yon operasyon ki ap bay rezilta li. Alòske, An nou serye. Depi lè operasyon an lanse jouk nan moman n ap pale a la, si n ap gade bilan an, si n ap gade bilan an, n ap wè viktim yo se plis nan kan popilasyon an li ye. Bandi yo, moun k ap teworize popilasyon an, yo pa vrèman viktim. Wi se vre lapolis fè de kou, lapolis te estope kèk bandi, lapolis arete moun, eksetera. Èske sa sifi? Eske l pwopòsyonèl? Gon bilan pasyèl ke yon yon ògàn nan Nasyonzini mete deyò la a. Ebyen, kisa bilan an ye? Pou sèlman 3 mwa, pou sèlman 3 grenn mwa, de janvye a mas, ebyen genyen 531 moun, 531 ayisyen, banm baw bagay la an bon kreyòl, 531 ayisyen konpatriyòt, frè n, sè n, ki tonbe anba bal bandi. Genyen 300 lòt ki blese anba bal bandi e genyen 277 ka de kidnaping ke yo resanse. Nan entèval konbyen? Nan entèval 3 mwa sèlman, de janvye a yè ki se 20 mars 2023 a. Donk imajine w kèk segond, si nan premye trimès lan nou gentan a 531 moun ki mouri, konbyen trimès ane a genyen? Konbyen trimès? Twa fwa kat douz. Si w ta miltipliye, si n t ap antisipe pou miltipliye 531 pa kat, gade konbyen moun, gade konbyen moun previzyon an t ap ba ou ki t ap pèdi lavi yo pou ane. Gade konbyen Ayisyen previzyon an ta pral ba ou ki ta pral pèdi lavi yo pou ane. Prè de 2124 konpatriyòt Se 2 fwa wi bilan ane 2022 a ta pral ye la. Donk, si otorite yo, si moun ki sanse la pou pote solisyon avèk pwoblèm yo, yo pa reyaji vrèman, yo pa reyaji, yo pa entèveni le pli rapidman posib, m ba w garanti, M ba w garanti ke jounen jodi an la, bagay yo ap pi grav, paske nou wè vrèman, nou wè vrèman pa bò kote otorite yo, gen yon sèten laksizm, tout moun fèmen je yo, tout moun fèmen je yo, pa gen yon moun vrèman ki vle admèt ke bandi yo, yo pran kontwòl peyi an, pa gen yon moun andedan Leta, andedan pouvwa Leta a ki vle admèt ke bandi yo, jan bagay lan pral ye la, se bandi yo ki gen kontwòl teritwa andedan peyi an. Ariel di w ke tout va byen. Minis jistis nan Emly Prophète, li fè w konnen ke tou va byen. Pou tout nèg sa yo ki konstitiye administrasyon leta a, tout bagay ap byen mache. Ebyen se mwen k nan erè? Se mwen k nan erè? Ebyen nan moman an la, si vrèman Ensekirite ki gen an Ayiti an, se ensekirite, se yon ensekirite e ke meyè fason ke ekspè yo wè pou yo entèveni, se avèk, se avèk diferan fòm de strateji. Pou pwofesè James Boyer, premye fason ke Leta ta sipoze entèveni jounen jodi a la a nan kesyon ensekirite an, e sa tou E sa tou, gwo konsèy de tranzisyon Madan Maniga a, nan moman an la a, ki ap genyen pou konsilte dè ekspè pou travay sou sekirite andedan peyi a, pou gade kòman yo ka retabli sekirite andedan peyi a le pli rapidman posib, ebyen premye bagay pou yo mete sou tapi a, se konfinman. Konfinman an se kisa? Konfinman an pral pèmèt ou fè kisa? Premye bagay lan se gade ansanm diferan pwen stratejik bandi yo itilize. Nou gen rantre sid peyi an. Nou gen Matisan. Nou gen Matisan, nèg izo yo deside yo bloke tout aktivite ki ap fèt nan ak sid lan, nan rantre sid peyi an. Yo bloke gran sid lan. Sidès bloke, Sid bloke, Grandans bloke, pa gen, pa vrèman gon aktivite. Ebyen, si vrèman otorite yo pa nan tete lang ak gang, yo pa gen enterè yo nan ensekirite an, premye bagay pou yo fè, jan ansyen minis jistis Lucmane Delille te fè a, se konfine gang yo. Premye bagay lan, premye estrateji an, e trè sètènman, jan pwofesè James Boyer di l lan, se fè konfinman. Ou konfine rantre Sid peyi an. Ebyen kounye a, ou pral panse avèk kanaran. Ou pral panse avèk nèg Jeff kanaran yo ki alye yo avèk Izo ankò. Paske si Izo konfine nan rantre Sid peyi an, se sur ke li pral replike. Plim sou do l pral leve. E meyè fason kounye a pou kontrekare Izo avèk tout alye l yo, se bloke alye l yo tou. Anpeche l riposte. Anpeche l riposte, anpeche yo respire. Ou bloke Jeff Kanarant, ou konfine rantre Nò peyi a. Ou konfine l. Ou premye bagay la, ou bon, dekrete eta dirjans sekiritè la. Sa a pa gen dout sou li. Otomatikman Ariel, Ariel ta deside la, Wo Konsèy de Tranzisyon yo fin travay, ekspè yo fin fè pwopozisyon eksetera. Premye bagay pou Ariel fè, yo te sipoze fè l byen lontan. Yo te sipoze fè bagay sa a byen byen byen lontan. Se dekrete eta durjans sekiritè. Eta durjans sekiritè, nou pral mete kouvrefe, nou pral deplwaye lame, nou pral deplwaye lapolis, nou pral ee, nou pral mete de perimèt de sekirite, nou pral deside mete moun sou ekout, nou pral koupe kominikasyon, fè Konatel entèveni, fè Digicel entèveni, fè Natcom entèveni. Se konsa otorite panse. Ou tande madam la ministre. Se konsa otorite panse. Se sa moun yo tap tann nan men w. Dyaspora yo pa tap tann pou w vin di yo ou pa rete avèk yo men okontrè yo tap tann pou w vin fè yo dè pwopozisyon. Sa ka rive ou pat de ou pat de devwale ou pat etale tout sa nou ta pral fè paske dè operasyon de polis se top sekrè wi nou konnen sa men okontrè ou te ka bay moun yo yon espwa ke leta ap akonpanye yo lajistis ap akonpanye yo ou pat fè sa. Brèf. Si se pat dyaspora, si dyaspora yo ta deside yo pap voye yon goud an Ayiti, nou pap jwenn dola 50 lan, e kounye a, lè sa a, lè yo pa ta voye ankò pou yo ede fanmi, pou yo ede zanmi, pou yo ede pwòch yo an Ayiti, kounye a, lè moun an Ayiti yo ta kòmanse wè nivo grangou an, nivo razè a nan degwenn yo, Kounye a pou yo ta deside pou yo leve kanpe nan kò nou kòm otorite, petèt lè sa a ou ta pral mande dyaspora a, o souple dyaspora e jwe m t ap jwe, an nou tounen ede fanmi nou eksetera. Paske, a yon sèten moman lè nou se otorite, fòk nou aprann asime responsabilite nou. Fòk nou aprann e de erè nou, de fot grav nou komèt andedan enstitisyon an tank otorite. Donk lè nou manke avèk obligasyon nou, e se prèske nòmal, Se prèske nòmal moun k ap gade nou an l gen yon jan pou l reyaji. Ou ka dakò, ou ka pa dakò men e gen yon jan pou w fè bagay yo. Gen yon jan pou w fè paske dyaspora sa w di ou di ou pa ret avè yo a, yo menm tou yo pa ret avèk ou e dola 50 n ap pran sou yo a m gen enpresyon yo plis fè nou menm ki nan pouvwa a byen ke yo ta fè dyaspora a byen oubyen ke yo ta fè fanmi dyaspora a byen paske se nan pòch nou y ale e nou pa regle yon merde avèk yo. Bon! An nou kontinye. Wi. Madanm nou manke fè m bliye sa m t ap di a. E wi, konfinman an. Kounye a, lè nou fin konfine alye e Izo yo, tankou Jeff ou konfine Jeff e nan antre nò peyi an, kounye a w ap panse avèk Izo. W ap panse avèk Lanmò San Jou. W ap panse avèk Vitelòm. W ap panse avèk Je Nèf. W ap panse avèk Je Pèp. W ap panse avèk diferan koalisyon gang ki ap frape, k ap teworize popilasyon an, k ap fè kidnaping. Mwen panse ke, kòman yo entèveni? Gang nan k ap entèveni, k ap fè tout sa w wè l ap fè la a. Li gen diferan fason entèveni. E se la a tou nou pral wè enpòtans sèvis de ransèyeman an. Panse ke nèg la pa annik leve yon bon maten, li annik di li pral atake iks, igrèk, zèd. Yo planifye l. Yo planifye l. E si y ap planifye l, gon fason yo fè l. Yo planifye nan telefòn. M pa kwè se nan nan kò nan kò yo fè kominikasyon, soufle banbou, bay zam. M pa kwè se ladan l. Yo kominike pa telefòn. Yo kominike sou telefòn Natcom, sou telefòn Digicel, yo voye sms, yo voye WhatsApp, eksetera, eksetera. Ebyen, gen yon fason l fè a. Si vrèman te gon sèvis de ransègneman, kounye a yo ta pral entèveni, Conatel ta pral entèveni pou yo konnen e ki sa nèg yo ap pale, ki sa nèg yo ap planifye eksetera, dcpj tap entèveni, biwo afè kriminèl tap entèveni, tout enstans konsène yo tap entèveni nan plan A a ki se konfinman. Kounya lè w fin konfine tout gang sa yo, tout bandi sa yo, ou mete nèg yo nan yon sitiyasyon kote ke yo pa ka al egzèse zak malonèt yo a, yo pa ka al egzèse otorite gang, otorite kriminèl yo a, yo p ap ka ni al fè kidnaping, yo p ap ka ni sòti al fè asasina, yo p ap ka ni sòti al detounen kamyon machandiz moun, yo p ap ka ni al fè vyòl kolektif, yo p ap ka al touye, yo p ap ka al brize, yo p ap ka al boule, yo p ap ka al piye. La a, ou kòmanse otomatikman diminye nivo ensekirite a. Ou kòmanse otomatikman pote yon repons avèk ensekirite a. Eske nou wè nèg yo ap panse a bagay sa a? Eske nou wè gouvènman an, CSPN, Wo Eta Majò Lapolis, ap panse avèk plan sa a? Non, yo pa fè l. Paske, se menm yo menm k ap vann nèg yo zam, se menm yo menm k ap vann nèg yo bal, se menm yo menm ki ap entèveni. Donk, Premye fason leta te ka entèveni apre yo fin dekrete eta dijans sekiritè, se konfine bandi yo. Kounye a, lè w fin konfine bandi yo, bandi yo nan, yo rete nan twou yo, rat yo rete nan twou yo, yo pa ka sòti. Kounye a, otomatikman yo pa ka sòti, se mete de plan pou al fè operasyon, pou al mennen operasyon. Se al fè sa yo rele konfwontasyon. Sa se dezyèm aspè ke pwofesè James Boyard li menm li pwopoze leta. Nan gwoup de travay li, se sa l pwopoze leta. Fin fè konfinman, kounye a ou pral fè konfwontasyon, ou pral fè penetrasyon. Osi senp ke sa. Penetrasyon an oubyen konfwontasyon an kòman w fè l? Se nan kad operasyon. Kounye a w pral detèmine èske operasyon w pral fè a se avèk lapolis plis lame, èske se avèk lame, èske se avèk lapolis sèlman. Kounye a, lè w fin pale de de konfwontasyon, fò w pran an kont pwoteksyon polisye a ki li menm li pral afwonte bandi an. Paske gen yon bagay, lè bandi an, ou fin konfine bandi an, bandi an pa ka pran lari pou l al egzèse fòfe l, pou l al fè lajan eksetera, kounye a se sa l gen nan bal, se li menm l ap itilize. Ou konprann? Sa ka rive ke nèg lan li gen lajan ou byen li gen mwayen a la dispozisyonl pandan l konfine a l pa ka feye yap non. Li pa ka sot la rive la non. E otomatikman ou ou sèkle gang ou sèkle bandi yo jan nou te wè mèt Lucmane te fè l lan lè l te minis de la jistis. Kisa nou te wè? Nou pat wè nèg vilaje yo te tankou yo santi e tankou rat ki pran nan pyèj yo e rat ki pran nan pèlen? Nèg yo yo panike, nèg yo ap voye monte eksetera. Se konsa yo te ye, paske yo te konfine, yo te pran nan pwòp pyèj yo. Ebyen kounye a, w ap fè konfwontasyon. Ou pral fè penetrasyon, ou pral rantre nan diferan pwen ou konfine yo, ou pral voye lapolis al dechouke bandi, al dechouke vagabon. Kounye a se la w pral, se la a pral vini mete an kont, mete an je kesyon sipò ayeryen pou polisye yo, eske nou bezwen dwòn, eske nou bezwen elikoptè, ki sa nou bezwen pou jan doperasyon sa yo, ki sa nou bezwen pou konfwontasyon sa yo, pou penetrasyon sa yo, eksetera. La ankò, lè w ap pale de konfwontasyon oubyen penetrasyon, Fòk genyen sèvis de ransènyeman ki disponib. Paske nou pap bliye sa polisye yo te pran 12 mas hein. 12 mas andedan vilaj de Dye. Vilaj de Dye se yon teritwa k pyeje l ye. Menm jan w tande nèg Vitelòm yo yo pyeje tout anba galèt, yo pyeje tout e bwa grefen, tout pènye, fouye twou, mete nèg kwadèboukè, lanmò sanjou yo, yo mete t bonbòn e bonbòn pwopàn anba raje eksetera. Nèg yo, yo mete an plas de estrateji pou yo atake lapolis, pou yo riposte lè lapolis vini. Ebyen, fòk genyen dè ajan de ransèyneman ki ka enfòme polisye yo, a, ou konnen la a, si nou pral fè tèl operasyon nan Kwadèboukè, men ki sa m tande, men ki sa m aprann, men ki sa m wè ke gang yo prepare. Ou pral fè tèl operasyon nan vi, nan vilaj, men m wè yo fouye tranche, yo fouye twou, yo kouvri l a sab, yo fè sesi, yo fè sela. polisye a prepare l mye. Men pou sa rive fèt fò gon vetin ki fèt an pnh lan. Humm se la m pran lan. Fòk pa genyen dè ajan ki enfiltre nan gang. Fòk nan wo eta majò lapolis lan fòk pa genyen dè zofisye, dè ajan ki enfiltre nan gang, ki gen relasyon ak bandi, k ap bay bandi enfòmasyon. Sa ekstrèmeman enpòtan. Paske sa k te pase 12 mas lan kote operasyon an te pran gwo echèk, pran gwo baf sa a, e par la swit, pa gen okenn sanksyon ki bay, tout nèg soti kòm si de ryen netè, olye ke yo sanksyone yo jwenn pwomosyon, ebyen mezanmi bagay sa a s on wont li ye, s on desepsyon li ye pou enstitisyon an, polisye sa yo ki mouri, kadav yo, menm kadav, menm kò yo, fanmi yo pa jwenn pou antere an, kisa yo pral di, kòman yo pral reflechi, Paske se pa sèlman ti polisye ajan 1 an pou ap pran sanksyon, se pa sèlman ti polisye ajan 1 an pou y ap voye nan twou, pou y ap mete an izolman, ou konprann, pou y ap imilye, menm gwo enspektè a, menm gwo enspektè divizyonè a, menm gwo komisè divizyonè lan, lè l voye aa a, fòk li ka ranmase l. Paske responsabilite penal lan li pèsonèl, lè w echwe, lè sou responsabilite w gen moun ki mouri, gen moun ki blese, gen moun ki pèdi lavi yo, operasyon te mal planifye, operasyon te mal fèt, fòk ou asime responsabilite w. Yo fin fè konfinman, yo fin fè konfwontasyon oubyen penetrasyon, ebyen mentnan se la konsolidasyon. Konsolidasyon an se sa ki bokou pli enpòtan. Ou pa ta rann ou kont. Pale de konfinman, pale de konfwontasyon oubyen penetrasyon, sa yo poko janm anyen. Sa yo poko janm anyen. Si ou fè tou de sa yo pa fè twazyèm nan, kòve w ap fè. E menm bagay lan, pandan m ap pale de konfinman, pandan m ap pale de penetrasyon oubyen konfwontasyon, èske nesesèman la a nou wè vrèman gon kesyon de tire bal, pete kout bal avèk bandi? Non. Nan tou de bagay sa yo, sa ki bokou plis enpòtan an, se ransènyeman an. Se sèvis dentelijans an. E pa gon peyi k ap fonksyone san entelijans. Etazini jounen jodi an ap flate pou voye ee blan pou voye militè an Ayiti. Kanada n ap flate se paske lakay pa yo. Yo konn sa ransènyeman ye. Yo konn sa sèvis dentelijans ye. Yo konn sa peye enfòmatè ye. Men nou menm, lè lajan an vini ki sa nou fè, nou gagote l, nou pran l, n achte bèl machin, nou pran l, nou achte bèl kay, nou pran l, nou al achte bèl valiz e Gucci, Louis Vuitton, eksetera. Se sa nou fè avèk yo. Nou pa itilize l pou ansèyneman vrèman. Nou pa itilize l pou peyi an, nou pa itilize l pou sekirite nasyonal lan. Epi apre, epi apre, lè kounyeya, bagay la kòmanse, maling nan kòmanse anpire, maling nan kòmanse ap pran vè nan men nou, Kounye a n ap rele blan, n ap tann blan pou blan vin pote n sekou. Aprann itilize lajan nan bidjè nou pou sa lajan an yo mete l pou l fè a. Ok? Aprann itilize lajan ki nan bidjè a pou depans yo atribiye l lan. Se sa ki bokou plis enpòtan. Kounye a pale de konsolidasyon. Konsolidasyon se ki sa l ye? Konsolidasyon, Se sa ki pral pèmèt ke leta asire kontinwite e ni konfinman an, ni konfwontasyon an. Paske otomatikman ou fin konfine bandi yo, bandi yo pa ka, yo pa ka move, yo pa gen libète yo, ou konfwonte yo, se sur ke gen bandi k ap tonbe, gen nèg w ap arete. Kounye a, lè w fin arete, ou fin pasifye zòn nan. Kounye a, lè w fin mete lapè, ou fin mete trankilite pa egzanp nan vilaj, nan Pènye, nan e, nan Kwadèboukè, ou mete l e, nan Bèlè, nan Solino, nan Site Solèy, nan Ba Dèlma eksetera, ebyen, fòk ou asire w ke nèg sa yo ki, nè, bon, dizon ke gen ki gentan mouri, ok, sa k mouri yo mouri yo pa la ankò. Sa k nan prizon yo asire w ke w gen yon jistis ki fò, ou gen yon jistis, Ou gen de komisè di gouvèneman, ou gen de jij enstriksyon ki pa konwonpi, ki pa vandi, etc. Ki pa pral pran lajan anba tab pou lage bandi yo. Men fòk ou asire w ke pap gen yon lòt ti izo, pap gen yon lòt ti lapli, pap gen yon lòt lanmò san jou, pap gen yon lòt vitelòm ki vini. Fòk ou asire w ke Leta sou plas, Leta prezan. E se youn de rezon m te kòmanse lè m t ap chèche konpozant ensekirite a, lè m t ap chèche de faktè kle nan ensekirite an, nou te ale pran timoun nan lari yo. Nou te fè apèl avèk ministè afè sosyal, nou te fè apèl avèk ministère de la jeunesse, nou te fè apèl avèk kès asistans sosyal, nou te fè apèl avèk ministè planifikasyon. Paske tout bagay sa yo dwe mache men nan men, kòtakòt. Rezoud pwoblèm ensekirite pa sèlman yon kesyon de tire bal, li se yon kesyon de mete manje nan bòl moun, li se yon kesyon de epanwisman, li se yon kesyon de edikasyon. Tout bagay sa yo, yo sipoze rantre an liy de kont. Yo sipoze rantre an liy de kont si nou vle vrèman gen yon byennèt kolektif, M tande Ariel ap pale de Ayiti nou vle an. Men avan ke Ariel anvizaje Ayiti nou vle a, oubyen Ariel ta pale de yon nouvèl Ayiti, fòk tout politik piblik sa yo ta sou yon tab, fòk Wo Konsèy de Tranzisyon an, nan sa yo pral sòti kòm pwojè de sekirite oubyen kòm plan de sekirite an, fòk tout paramèt sa yo sou tab lan. Fòk sekirite an, lè y ap pale de sekirite, fòk yo fè entèveni ekonomi an, kesyon povrete an, kesyon prekarite an, kesyon timoun grangou, fòk yo entèveni, fòk yo fè yon entèveni. Jodi an gen de seri de jenn fanm ki nan lari an, ou konn ki sa y ap fè? Lè w wè yo sou twotwa, ou konn ki sa y ap tann? Y ap tann yon nèg vin avèk yon desansenkant goud, yon desan goud, yon twasan goud, yon senksan goud, pou yo bay nèg la yon plimen, Epi, yo kouche a nèg lan, nèg la ba yo kòb la, yo ale. Yo pa bezwen konn si l gen sida, yo pa bezwen konn si l malad, yo pa bezwen konn si se yon kidnapè, si se yon kadejakè, si se yon vòlè. Yo sèlman wè kote prekè lan. Yo sèlman wè prekarite yo gen nan yo a, grangou, mizè yo gen nan yo a. Fòk yo jwenn lajan pou yo satisfè vant yo, grangou k nan vant yo an. Epi, palasuit tou yo tou satisfè anba vant yo. Men, premye opsyon an se pa t sa l t ap ye si nou gen yon peyi kote ke gen yon minimòm ke Leta bay moun yo. Nan tout peyi gen pwostitisyon. Wi! Gen bagay ou pa ka retire nan yon sosyete. Nan tout peyi gen pwostitisyon. Gen peyi pwostitisyon an fèt de manyè jan nou wè y ap fè ann Ayiti an. Gen peyi yo striktire l, ou konprann. Gen, tout bagay yo fèt. A divers manières, tou depan kiyès kap planifye l, kiyès kap òganize l. Men, an nou serye. An nou serye, Ayiti an li menm, nèg yo pa ofri jenès lan anyen. Nèg yo pa ofri timoun lari yo anyen. Donk, jounen jodi an la, avan ke yo pale de yon plan de sekirite, fòk yo wè kòman yo ka rezoud pwoblèm andemik sa yo, pwoblèm striktirèl sa yo, pwoblèm sa yo ki la depi 30 an, Se pa sèlman, o, nou gen trantan nan yon kriz politik, nou gen trantan depi nou soti nan yon kesyon de diktati rantre nan demokrasi. Men ekout, nan ane 90, nou konn konbyen timoun ki te gen nan lari an? Te gen prè de 50 mil timoun wi nan lari an 90. Te gen prè de 50 mil timoun ki t ap mande nan lari an. Bon li ka pi piti toujou, men gen de seri de gwo chèf gang la, sa ka rive ti moun 90 yo te ye wi, yo te nan lari an wi. Donk konprann byen, sa n ap viv jodi an la a, se reziltas travay nou pa t fè avan. Sa n ap viv jodi an la a, se rezilta yon travay ki te mal fèt avan. Donk lè n ap pale de 90, lè n ap pale de apre Divalye, li kite yon pakèt sekèl. E jounen jodi an, kòm nou nan demokrasi, yon demokrasi e prekè, yon demokrasi ke menm otorite yo pa konn sansi, otorite yo pa vrèman e e e konprann sa ki demokrasi an pou yo, paske yo panse demokrasi an se sèlman fè eleksyon lib, fè eleksyon truke, fè eleksyon magouy, fè eleksyon pou entènasyonal vin chanje rezilta, petèt yo ka panse se sèlman sa, men non. Demokrasi an, li pèmèt ke w gen enstitisyon, ou gen ministè tankou ministè planifikasyon. Li pèmèt ke w gen de ministè tankou ministè afè sosyal. Li pèmèt ke w gen de ministè tankou ministè de la jenès e de spò. Bon, an nou rete nan jenès la. Li pèmèt ou gen ministè de la jistis. Li pèmèt ou gen dot enstitisyon regalyèn tankou lapolis, tankou lame. Se sa k demokrasi an. Se pa sèlman yon sèl aspè, o demokrasi, nou ka chwazi moun nou vle kòm prezidan, nou ka chwazi palmantè, eksetera. No! No way! Se sa y ap plen tèt Ayisyen yo, y ap plen tèt konpatriyòt nou yo avèk ide demokrasi an se sèlman sa. Demokrasi an pa sèlman sa. Jounen jodi an, pi gwo travay ke otorite Leta yo te ka fè, se asire yo ke si yo pral mennen yon operasyon oubyen si yo pral fon, yo pral deniche gang, yo pral deside vin avèk yon plan de sekirite, asire yo ke yo fè entèveni nan plan sa a sèvis de ransènyeman yo, fè entèveni dèz ajan de ransènyeman, epi asire yo ke konsolidasyon an, yo vrèman preyokipe yo de sa. Paske mwen menm, depi lè operasyon Tònad lan lanse a, anverite, An verite moun yo. Depi lè lapolis te fin desann a plizyè repriz yal fè ti bout videyo nan fyèv Vitelòm anba anba galèt lan, nan gran rivyè a, depi lè sa yo pa janm tounen. Yo pa tounen, Vitelòm ale l kraze sou komisarya Pènye a, Kafou Pènye a, yo pa janm janm janm retounen epi yo lage moun yo ozabwa. Donk pa menm nan operasyon lapolis se pa gen konsolidasyon. Donk m pa bezwen di w e pou rès yo. Donk n ap konprann ke jounen jodi an la, veritab, veritab moun nou ka di ki petèt montre l ap travay pou pèmèt ke yo retabli sekirite pa nan tout peyi an men e nan, nan jiridiksyon l lan, nan zòn pa l lan se komisè Muscadin. Komisè Muscadin, malgre. Malgre dè repwòch ke dè fwa e moun ka fè l pa rapò avèk e fason li aji, aksyon l poze etc. Men komisè a, li montre w trè klèman, jiridiksyon Miragwàn nan, li p ap ka vini tankou jan w wè Pòtoprens lan ye la a, tankou jan w wè nèg yo fè Pènye an, jan nèg yo fè Kwadèboukè a, non, pa gen bagay konsa. Ebyen komisè Muscadin li menm, nan travay, nan kad travay li l ap mennen, nan kad travay e, e, e, pou l retabli lapè, pou l retabli sekirite, byen ke se yon komisè di gouvèneman li ye, se chèf dè pousuit li ye, men li nan lari a, pase ke fòk li, fòk li fè travay popilasyon, fòk li al chèche moun sa yo kap nwi sosyete an, delekan an, kòm lapolis pa an mezi pou l pote l ba li, li menm l al chèche yo kote yo ye a, ebyen komisè lan, li ta al kontre avèk yon bandi, E bagay lan te fini mal. Nou konnen depi komisè a rankontre avèk bandi ou gen 2 chwa. Swa w depoze zam ou byen komisè a voye w bwa chat. Ebyen banm kite w tande e entèvansyon komisè Muscadin an swit avèk yon altèkasyon l te genyen avèk yon bandi nan Leyogàn. Sa a se yon sèten ti wopi. E pakè Miragwàn gen prèske 3 zan n ap chache misye. Misye se youn nan bandi notwò ki opere di kote de Lewogàn, mache mango. Li opere Miragwàn kòm di w misye se nèg Miragwàn. Yèswa misye te barade avèk nèg yo. Maten an li rantre Pòtoprens l al chache minisyon pou l ranfòse nèg yo. An sòtan li sot Pòtoprens epi nou fini pa stope misye. Dakò, kote ou jwenn misye menm? E nou kwaze misye di kote de Kafou Deriso. Ok, nou kwaze misye di kote de Kafou Deriso. Donk l ap sot chache minisyon pou nèg yo, pou nèg baradè yo k ap frape nan Abadè a. Èske ou gen minisyon? Tout minisyon yo nan men l. Minisyon yo nan men l. Depi ti gwav nou gen enfòmasyon sou li, nou fini pa pwogrese sou misye. Ou di misye se pran minisyon pou yon gang ki ta sanble ap opere nan zòn Baradè. Misye fè pati gang sa? Wi, misye fè pati de gang nan. Misye fè pati de gang nan, misye bi a nèg yo, misye tou, yè swa, misye te tire yon nèg ki te gen manch lang nan men l ki t ap tire. Dayè misye se nèg Miragwàn misye ye, tout nèg Miragwàn konn misye. E yè swa se pa de dega nèg sa yo pa fè dikote de Baradè. Moun kouri, yo sezi machin moun, yo sezi motosiklèt moun, yo pran lajan nan men moun, yo ransone moun, nèg yo fè, e pa. Se pa de dega nèg yo pa fè. Men nou konnen ke Baradè gen pwoblèm pou ou menm la eske ou pral bal bon backup Baradè? M prè pou sa. Sof ke nou deja gen 7 Udmo ki anlè a deja, e Okay deja la, e du moman ou pòten nap debake anba. Dayè nou te gen pwoblèm minisyon, aktyèman la nou gen minisyon, nou prè. Anviwon konbyen, anviwon konbyen minisyon nou gen konsa? M pa konte, m pa konte. Èske ou panse li te ka nan 1000 oubyen nan 200, 300, 400? Bon, si li pa 1000 li prèske 1000. Se bon zanmi ki ban mwen. Se polisye ki voye, ki ban m yon 5 grenn, ki ban m yon 10 grenn. Sa vle di leta pa ba w minisyon? Bon, bon leta petèt pa, daprè m li pa genyen. Men ak ki gang yo fè yo yo. Nèg sa yo se son gang k ap opere di kote de Baradè, se yon sèten Eprèv. Men nan ki zòn katouch sa yo soti a? E yo soti Matisan. Eprèv la nou konnen yo te arete l. Eprèv la te arete, sof ke tribinal premye enstans lan te libere l. Si tribinal la libere li, mwen menm komisè gouvènman m pa gen anyen m ka fè. Paske la lwa di la men leve di jij denstriksyon nè siseptib a oken rekou. E se jen gason sa kap bay pwoblèm nan bagay la. Jodi a la, misye ap bay anpil pwoblèm anba a. Lè m te arete l, yo te di se yon komèsan, se yon antreprenè, se yon òm dafè ke li ye. Men jodi a, men l ap kraze anba a. E ti wòpè sa a, a kiyès ou pran l ankò? Sèl li menm? Sèl li menm. Sèl li menm. M pran misye pou kò l. Eske gen enfòmasyon ki. Depi w pran bandi kounye a la, eske w ap tire l ankò? A, m pa konnen. Kesyon bandi a mesye, fòk gen yon bagay ki fèt. Se pouse m pouse l. Pou ke m te kapab bagay pa e statye a pa bon. E machin nan pouse w ap pouse l? Bon, popilasyon temwen. Pa bò kote w, ou pap dekouraje avèk sa? Nou pap dekouraje. Tou otan ke m komisè gouvènman an, mwen ankò vivan e kit mwen an solid, n ap toujou batay a nèg yo. Nou gen mwayen pou n kale nèg yo. Mèsi. Yo pa janm di anyen pou machin nan? E bon, leta jiskaprezan poko janm di anyen. Enfòmasyon di gen 20 machin ki vini pou komisè gouvènman yo, sa gen prèske 2 zan, men m poko janm wè youn. Men sòf ke n ap tann. Men èske w al avèk minis jistis lan konsènan 2 machin yo? Bon, daprè m, menm minis lan pou tèt pa l, daprè m li pa gen machin pou tèt pa l. Se leta ki pa achte machin. Se kisa l ap ye? Nip lan l ap rete yon simityè pou yo. E fòk tout komisè gouvènman yo pran reskontabite yo pou yo fè gran sid la tounen yon simityè pou nèg sa yo. Sinon, l ap tounen yon simityè pou nou. Fòk li simityè pou yo pou l pa simityè pou. peyi a poul pa simitye pou popilasyon an. Ou pa pè nèg yo? Non nou pa pè, nou pa pè, nou pap kanpe, nou pap fè bak. Bon, nou sot gade komisè Jean Ernest Muscadin, sèl sa nou menm nou ka di, se ankouraje komisè lan paske nou bezwen, nou bezwen lapè, nou bezwen trankilite. Nenpòt moun ki ka ba nou trankilite avèk bandi, bandi kap simaye latwoublay, bandi kap twouble lapè piblik, Li enpòtan pou yo fè l. Paske si te genyen yon komisyon Muscadin nan jiridiksyon Pòtoprens lan, an verite monchè, m gen enpresyon, sa bandi yo, bandi yo te ka toujou pouse zèl yo wi, ponmen zèl yo wi, bagay la pa t ap konsa. Bagay la pa t ap konsa. Nou, nèg sa yo ki nan pakè Pòtoprens lan, kòm nan pakè Pòtoprens lan chèf pakè a se komisè Lafònt an, se kòmsi nèg yo, laksiz nèg yo, nèg yo tèlman montre yo alèz anyen pa di yo anyen, sa vin montre ke nèg yo gon sèten konplisite, nèg yo konplezan avèk zak k ap fèt sou popilasyon an wi. Le fè ke yo pa aji, yo di w ki n di ryen konsan. Si w pa aji, se paske sa k ap fèt lan, li nan enterè w. Men an nou seryè. Men moun Miragwàn dòmi trankil wi. Moun Miragwàn Lè moun pènye ap kouri kite kay yo, moun Miragwàn wonfle yo ap wonfle wi. Lè moun Mali, moun Meyòt ap pran anbaraje pou yo, moun Miragwàn ap wonfle nan kabann yo wi. Ou konn sa k fè sa? Han, se pa Ariel non k fè l. Se pa Elbe non k fè l. Se pa Minis Jistis Emily Prophète non k fè l. Paske yo gon Komisè Muscadin nan jiridiksyon. Sèlman sa l ye. Donk kilè n ap gen de seri de moun ki sisite respè oubyen ki sisite krent? Bon bandi a pa bezwen respekte w, bandi an dwe pè w e se egzakteman sa l ye nan jiridiksyon Miragwàn nan. Ebyen mezanmi, an nou kite kantik an nou pran priyè paske nou konnen deja sa k komisè Muscadin an. Ebyen genyen Jean Renel Senatus, nou konnen senatè a yo konnen l sou non Zokiki. Ebyen li menm li se kowòdonatè jeneral e pati politik Lòd Demokratik. Ebyen ansyen senatè Jean Renel Senatus Ebyen li menm li fè konnen ke lòd demokratik pral mete lòd nan dezòd. Pati politik la al vin travay pou l retabli lapè ak sekirite andedan peyi an, no pwoblèm. Mentenan, premyè ti kesyon n ta genyen pou ansyen senatè a, e. Qu'advient-il de de de l'entrepreneur Vitelhomme Innocent? Qu'advient-il de votre relation avec l'entrepreneur Vitelhomme? Parce que entrepreneur a di ou konn vin lakay li, ou konn vin achte ti pate, ti zèl poul nan men l. Ou pa janm di si se vre. Gade yon peyi monchè. Kòmsi tout moun ki pase nan nan nan nan palman an, pa gen youn nan yo k serye? Pa gen youn nan yo n ka fè yon ti minimòm konfyans, nou ka fè yon ti kredi? Sa grav wi. Bon, mezanmi, ban m kite nou avèk ansyen senatè lan paske m wè senatè a l pale yon pakèt bagay, li menm vin avèk ide pou yo t achte elikoptè pou lapolis. Yè w pale nou de sa nan emisyon an. Genyen e Clarens Renois ki nan pati politik UNIR, ki li menm li te fè pwopozisyon pou moun rich yo, moun ki gen lajan yo dedan peyi a, ta bay lapolis lajan pou achte 2 elikoptè. Men kounye a senatè a vini avèk yon kesyon elikoptè. Sa vle di, nèg yo menm nan sa a menm, nan yon pwojè osi bazik konsa, yo tout pa ka reyini ansanm sou yon tab pou yo fè yon sèl pwopozisyon. Sa oblije ap fè pwopozisyon pa ladwat, sa ap fè agoch, sa ap fè devan, sa ap fè dèyè. Menm la yo pa ka jwenn yon consensus? Hum! Epi yo vle peyi chanje, yo vle kite peyi a mache. Bon! Ase pale, banm kite nou avèk Senator Jean Renel Senatus, nap genyen plis detay. Se byen komen ke nou tout, kèlkeswa klas, ran, ou ak kouch nou ta apateni nan sosyete a nou bezwen pou n kapab viv anpè. Frè m ak sè m ayisyen, ayisyèn k ap tande, k ap gade nou, jounalis, avoka, machann pistach, machann nan kwa dèbousal k ap tande nou, k ap gade nou, kesyon sekirite sa a ki se byen komen nou an nou tout wè li tèt anba. Pa gen yon jou kap pase pou n pa wè se moun kap mouri. Fanm, gason, timoun. Moun yap kidnape. Dekapitalize fanmi yo. Tout zòn okipe pa de gang. Fanmi yo ap kouri, moute desann kay moun. Otorite nou yo oblije ap kache nan otèl, y ap dòmi nan otèl. Pitit peyi a k al lekòl, ki fè inivèsite, ki aprann metye, oblije ap vide al nan peyi etranje. Dezespwa a sou tout vizaj moun. Legliz yo genyen kòmanse fèmen, pami yo legliz Batiste de la rue de la Réunion. Lekòl yo ap fèmen pòt yo. Machann yo pa ka al nan aktivite yo. Se yon popilasyon ki jeneralman twomatize e teworize. Lòd demokratik konstate. Pa gen kras aksyon ke gouvèneman sa a li pran sinon ke zewo aksyon pou fè fas avèk zak banditis kap fini avèk popilasyon an. Gen yon sèl aksyon gouvèneman sa a te fè, se ekri peyi letranje pou mande yon entèvansyon militè miskle an Ayiti, E nou tout, nou konnen ki valè moun ki mouri, asasine e kidnape pou jistifye nesesite entèvansyon militè a. Men repons lan, peyi etranje yo di, Ayiti pa priyorite yo, se nou k pou rezoud pwoblèm nan. Lòd pa vin devan laprès jodi a, li pa vin pale ak popilasyon an pou l vin plenyen. Men ekspè nou yo an matyè de sekirite chita ansanm pou n diskite e gade kisa n kapab pwopoze. Lòd demokratik rantre nan demach pou l pwopoze yon somè deta. de 2 jou sou kestyon sekirite nasyonal peyi a. Somè ki ap reyini kiyès? L ap reyini moun k ap dirije lapolis ak lame nou an, sa nou menm nou rele anndan lòd demokratik yon CSPN elaji. Li dwe reyini ansyen direktè polis nasyonal la avèk ansyen kòmandan inite anndan fòs lame nou yo, don Léopard, Corps des Léopards. Anndan somè sa a, lòd prevwa pou nou reyini ak ansyen premye minis yo. paske yo tout tap dirije CSPN, yo genyen de verite sou kestyon sekirite enteryè peyi a. Lòd Demokratik panse pou kestyon kontinwite e lapèmanans de Leta, nou dwe envite a chita anndan CSPN, anndan somè sa a, Sekretarya Jeneral Palè Nasyonal. secrétariat général primature, secrétariat général le parlement et secrétariat technique CSPJ, nous dit bien, pour la continuité et la permanence de l'État. L'autre démarche que nous entreprend déjà, quand nous écrit PC, pou n mande se OPC ki ta mennen konba pou fè yon chita sou kesyon sekirite peyi a, e avèk OPC n ap kontinye travay pou sa rann posib. Paske nou vle pou l jwe wòl fasilitatè ou medyatè nan sa ke n ap travèse a. Anndan Somè a dwe gen reprezantan sosyete sivil la, dwa de lòm, reprezantan majistra yo, Azèk ak Kazèk yo, paske fòk nou panse a monte nan tout rejyon yo sa nou sa lalwa rele Konsèy Siperyè Sekirite Minisipal yo. Lòd Demokratik panse e rekòmande ke Konatel kapab ap jwenn avèk konpayi de telefoni yo, Digicel ak Natcom, pou entegre yo nan batay kont ensekirite a, paske telefòn nan jodi a se yon gwo zam li ye nan nan men moun architect kap trase plan ensekirite ou di mwens enjenyè kap konstwi ensekirite anndan peyi a. Nou kwè ke pi gwo envite ki dwe genyen nan somè a se veteran nou yo, veteran ayisyano-ameriken, kanadyen, chilyen, salvadoryen, ayisyen ki se pitit Ayiti ki te sèvi nan fòs lame etranje. e ki te sèvi nan fòs polis etranjè pou yo vin mete konesans yo o sèvis nou. Nou an kontak avèk plis ke 1000 o nivo de lòd ki New York ki prè pou yo vin ede peyi nou an. Lòd Demokratik panse nan dezyèm jou a, nou dwe envite anbasad yo, anbasad nou gen pwoksimite ak yo kòm peyi zami, pou nou pou yo vin pataje ekspètiz yo ak nou an matyè de lit ame kont geriya e pou yo ede n tou a fèmen wobinè k ap voye isit an Ayiti zam ak minisyon k ap vin touye pitit peyi a. Lè nou sot nan somè sa a, pèp ayisyen an ap konnen. Nou pa gen dwa fè konfyans ak moun sa yo k ap dirije a paske yo gen enterè nan ensekirite a. Tank gen moun k ap mouri, gen moun k ap kidnape, p ap gen eleksyon. E tank pa gen eleksyon, y ap rete sou pouvwa. Pou sa, pèp ayisyen an pral fè presyon sou dirijan sa yo pou 1. Dekrete yon eta dijans. sekurite yo sou tout pe liya. au moins pour deux à trois mois qu'à venir. Établir au niveau de société civile, ça un comité de surveillance citoyenne qui pour aller en appui avec la droite, avec euh, APN, nan kontwòl e siveyans sa kap rantre nan peyi a. Nou tout wè te gon mouvman k kòmanse, yap arete moun ki tap vin avèk zam ak minisyon, men nap wè sa kanpe. Fòk sitwayen yo mete je yo nan sa. pou ede a kontwole zam ak minisyon k ap antre vin tiye pitit nou, madanm nou, fanmi nou. Komite ke n pwopoze a rele Komite de Surveillance Citoyenne k ap gen pou l voye je nan pò, ayewopò, dwàn ak fwontyè nou yo pou nou fèmen wobinè zam ak minisyon an. y ap entegre konpayi de telefoni mobil yo nan batay kont ensekirite a. Paske peyi k ap avanse yo, yo gen fason yo kontwole kominikasyon mafyez k ap fèt atravè telefòn, rezo sosyo yo. Conatel dwe li menm pran angajman pou l konn kisa y ap vann an Ayiti, kòman y ap pwomote le banditisme, la criminalité, atravè peyi a. Lòd Demokratik kwè, lè l fè apèl ak veteran ayisyen yo, y ap vini e y ap ka ede nan kad gwo operasyon, anbasad yo ap vini pou ede nou pou di nou kòman yo ka ede n a fè Bewominya lakay yo pandan n ap fè Bewominya nou menm lakay pa nou. Nou dwe konkli pou n di. Avèk lèd de laprès, dè enstitisyon regalyèn de leta, don le Conatel, Òganizasyon defans dwa moun yo ki dwe yo tout konnen, tout moun dwe konnen ke sekirite a se denominatè komen nou tout, se pi gwo byen nou li ye. Pa konsekan, se anpil lanmou pou FADH la, anpil lanmou pou pnh la, anpil lanmou pou moun k ap batay pou sekirite retounen anndan peyi a. Lè n fin fè plan sa a, n ap adopte omwen yon structure de reinsertion paske tout ti mesye k gen zam nan men yo k ap teworize popilasyon an jodi a pa oblije mouri. Genyen k oblije al aprann metye. Genyen k oblije reyensere anndan sosyete a. nava fè ansanm plan de dezarmeman serye ak plan de reinsersyon seryez ke peyi a bezwen pou n kapab avanse. Lòd Demokratik panse anfen ke youn nan enstitisyon, youn nan rekòmandasyon ke n dwe pran kòm sitwayen ak sitwayèn, Journaliste ki la, avoka kap tande, jij, medsen yo, mekanisyen, tout kouch konfondi de pwofesyonèl. Jodi a nou dwe gen zye nou rive sou lapolis la ak fòs lame a. Paske otorite nou yo pa genyen enterè nan sekirite, yo kapab di pa gen mwayen. Men nou menm, Paske nou te sèvi leta. Nou konnen o nivo de la DGI gen posibilite pou leta a nan sèlman yon ti ribrik rele redrèsman fiskal pou n jwenn lajan pou n achte omwen 2 elikoptè de konba pou lapolis ak fòs lame nou an. Nan redrèsman fiskal Nan reyèsman onivo de la dwàn, nou kapab jwenn lajan pou n achte elikoptè ak dwòn. Nan kòb Conald, Conald se Komisyon Nasyonal k ap lite kont ladwòg, li gen yon biwo k rele Bafòs, m pale ak 2, 3 ansyen minis de jistis Yo di wi, gen posiblite pou n jwenn kòb anndan Konald pou n achte 2 elikoptè de konba, dronn, ki ka pèmèt lapolis la travay. Nou menm anndan Lòd Demokratik, nou pa vin pwopoze sèlman, nou vin aji tou. Nou pwopoze ke kouch pwofesyonèl ke m sot di la a, Avèk 10 dola, avèk 20 dola, avèk 100 dola, avèk 1000 dola, prepare n pou n rantre nan konbit pou sekirite retounen anndan peyi nou an. E lòd demokratik ap pwopoze nou an pou pale ak OPC pou n gade kòman te ka genyen on kont enstitisyon leta kreye pou moun ki vle kontribiye vin kontribiye pou lapolis la jwenn mwayen pou l fè fas ak bezwen l. E nou menm deja nou pran angajman nou, yn fwa enfòma nou fin fini la finalize pwosesis lan, lòd ap kontribye a wotè de 5 milyon de goud kòm yon jèn pati politik nan fon sa a ki ka pèmèt lapolis la, lame a, leta ayisyen kapab achte elikoptè, dwòn ak zouti pandan ke ou menm wap kontribiye pou n kapab avanse. Pa bliye di sekirite se zafè nou tout li ye. Mèsi anpil ou menm ki jounalis tan ki la ki ap releye enfòmasyon an. Nou vle espere ke ou menm tou ou mete men pou n kapab avanse. Mèsi anpil. Trè byen. Nou te di nan yon rapò ke nou te fè pou nou te montre èske gen volonte pou gen sekirite anndan peyi a, kiyès otorite ki gen de lyen avèk de vwayou anndan sosyete a. Te gen moun ki te atake nou pou sa. E se sa egzakteman n ap viv jodi a. Lòske gen koneksyon antre moun ki ta dwe pran desizyon an ak moun k ap fè dezòd yo, se si nou pa ka rekòlte lòt bagay ke sa n gen jodi a. Dezyèm repons ki senp, se lavolonte politik. Mwen sot dil talè a e lòt dil otorite nou yo ki la pat genyen enterè nan kesyon sekirite. Wap tande yè oswa yon otorite ki di zòn sa a son zòn pèdi. E se le nimewo 2 nan chèn de responsablite ki genyen pou bay sekirite a popilasyon an. Donk se pou di yo, lorsqu'il y a pas de volonté politique, pou lòske genyen tenten lang ant otorite avèk bandi, se sa a pou jwenn kòm rezilta. Osi senp ke sa. Senatè, souvan nou toujou fè apèl avèk laprès e pandan ke laprès pa lib pou l travay e nou polisye yo, Nou pa gen sekirite devan polisye yo e menm ansyen senatè, ansyen depite, tout fwa yon jounalis ta konn yon enfòmasyon li pataje l wè menm moun sa yo gen fasilite pou swa pou voye fizye jounalis sa oubyen pou brile kay li pou pèsekite l poukisa ke nou toujou ap fè apèl a laprès epi nou pa ka garanti sekirite laprès. Kesyon an nan or du sujet. Sepandan, kòm pwofesè ke m ye, m ap pran l, m ap reponn ou pou m di ou, lòske yo atake ou kòm sitwayen, ou ta dwe konnen gen enstitisyon regalyèn Leta yo ki la pou al pote plent, pouswiv moun ki atake ou. selon nou kenbe jiska prezan paske nou te gen prèv pou sa. Kijan sekirite ka vini? Se sa a nou wè la a. Pa bliye avanyè la ou te konseye SPN, gen 3 moun ladan l, 3 sou 5 manm li ki te genyen kesyon pou reponn a lajistis. Ou pa ta ka gen sekirite. E si w gen kò de polis ki gen dè eleman ki pa bon ladan l, w ap asire w gen genyen de pwòpte ki pou fèt pou omwen rive. Se paske m konnen genyen yon mank de konfyans nan CSPN nan, yon mank de konfyans nan wo eta majò lapolis lan oubyen se anndan kò polis la. ki fè nou menm o nivo de lòd demokratik nou pwopoze le komite de surveillance citoyenne anndan CSPN nan jodi a fò ta mande kiyès moun ki ap pwoteje sitwayen yo paske ou gen 3 manm pou ki fè politik ladann ki se premye minis lan, minis jistis e minis de lenteryè moun sa yo si yo vle rete pou pouvwa yo le plus longtemps possible èske y ap gen enterè nan kesyon bay peyi a sekirite. Se paske nou kwè yo pap gen enterè lòd demokratik vini, li pwopoze, a lisi de somè ke nap fè sou sekirite a, pou omwen gen konstitisyon de yon komite de surveyans sitwayèn kap voye je sou lapolis non, kap voye je sou ladwàn non, kap voye je nan pò e ayewopò nou yo ki pou di atansyon sa kap fèt la li paka kontinye fèt konsa.